Epi se foutbolè parèy mwen wi. Pare nèg m drible konsa sou teren foutbòl. Li PM se vre bon vrèman m te prezidan son PM li ye. Sa vle di menm lè balon nan pye m li te vle drible m l oblije ban m balon. Ape! One love cheri. PM ap frape nou. Tout ekip la la m salye nou wi pran plezi nou oh! Bon ok. Kiyès ki te ka vin fè sa la? 1 2 3 4 Bon se lik fou a bon m dakò l fou paske pou w nèg jan peyi sa tap fonksyone a kote ke se pòtoprens ki tout peyi a yo bliye tout lòt depatman yo pou jodi a map gade m fè kafou jòf an 1 è tan 35 40 minit te konn met 6 è tan ladann men jezi de nazarèt a. Ay prezidan jovenel moise m salye w ap fè 4 an gwo prezidan ou ret 1 an nan manda w nou pa pale nou pa wè chak jou paske se pa sa n te vin regle se pa yon afè zanmi k te regle se wè m te wè kapasite nan ou pou fè sa wap fè jodia. Se wè m te wè nan ou ou nèg ki renmen peyi kap fè bagay lòt moun poko fè se pa byen m te bezwen byen avè w e pa zanmi m tap chèche se peyi m te bezwen voye monte ki fè m te wè nan ou ou lespwa ou wout ou ouvèti pou Ayiti jodi a m salye w m salye efò ke wap fè m pa kanpe dèyè w kòm nèg ki nan pati politik la m kanpe dèyè w kòm nèg ki renmen Ayiti. E m ap mande tout popilasyon Pòdepè a e rès peyi Dayiti kanpe dèyè yo kòm nèg k ap fè de bagay ke moun pa t janm te konn fè anvan ann Ayiti. Donk nan sans sa m mande pèp la ki la a bat yon aplodisman pou ou paske ou inik nan sa w ap fè a. W ap fè de batay ke moun pa t konn fè lontan. W ap mennen peyi a yon kote moun pa t. Tann banal la tann ooh. Monchè jojo si w potko marye m te marye avèw ooh yeah men kòm moun konn divòse m pap mande w pou kite a premyè dam nan men si tout fwa yon jou ou ta deside pou w kite premyè dam nan Tata voye li manje la sim vle gon lot fanm dèyè mikro. Ti Lili m salye w. Sa kap kraze peyi a, nèg kap boule mache yo, nèg kap kraze machin kap asfalte, nèg kap boule machin kap asfalte moun Pòdepè yo, kolangyèt manman nou. Pale lakay m, pa m fè wanga pou salòp la pale pou. Jean Joseph, Jodi a se yon jou patikilye wi an fèt. E lendi li ye kounye a. Vwala, nou gen tan lendi 15 men mwen m toujou konsidere l kòm premye jou fwa a. Dimanch 14 fevriye se te fèt des amoureux e nou menm nou te la sou plato Televizyon Nasyonal Dayiti a nou t ap.